Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon emisyon sa nap divize lan 2 ou 3 pati. Se nan sans ke pou n kapab fè eko ak kri moun sa yo nan Site Solèy. Emisyon sa a m fè l patikilyèman pou m kapab frape pòt anpil Ayisyen. Sila yo ki an Ayiti, sila yo ki aletranje, mwen frape pòt nou. Nou wè ke mwen te fè kèk emisyon pou m kapab mande nou soutyen nou pou m reyalize kèk bagay, kèk pwojè RL Prod. Men la, mwen rive nan yon sitiyasyon e mwen devan yon sitiyasyon mwen oblije kanpe tou sa mwen vle regle pou RL Prod men pou m kapab pran ka moun sa yo. Imaj nou pral gade la yo, se de zimaj franchman m kalifye yo densoutnab paske fòk ou gen yon kè byen akwoche. pou kapab gade imaj sa yo. Site Solèy, direksyon Bwouklin. Fòk nou di ke genyen yon batay pou kontwòl kartye antre Boston, Belekou e Bwouklin. Depi kèk tan nèg yo ap twoke kout zam. Men ekoute, nou pat janm ka wè kòman popilasyon an ap viv. Men m te di nou ke. Mwen detèmine pou m kapab pèmèt nou wè kòman moun yo ap viv nan yon seri de zòn nan peyi a. E finalman lè w ap gade imaj sa yo, wa di tèt ou, èske genyen Leta? Mezanmi bagay la vrèman grav e menm gravisim o nivo de Bwouklin. Olye de dlo potab, olye de dlo ki ta dwe koule nan Robinè, se lò dlo ki anvayi moun yo. Lè lapli tonbe, dlo anvayi. Jiska prezan, moun yo ap viv, y ap kowabite avèk fatra, avèk dlo. Le pli diyo dan tou sa, dlo a Lakay yo, dlo a, vwazen yo. Maten, midi e swa, se nan dlo a yo rete. Timoun dezan, twazan, tout ap patoje nan dlo sa a. Men, nou se yon peyi. Yon peyi ki genyen yon premye minis. Yon peyi ki gen yon premye minis jounen jodi a la a ki al enstale li nan palè nasyonal. Donk, se le prezidan. Politik ap fèt. Anpil lajan ap brase. Anpil moun ap viv byen nan peyi sa a. Pandan se tan, lè w ale nan zòn sa a, w ap mande, Eske gen moun ki ap viv la? Lè nou wè imaj sa yo, franchman, Nou anvi kriye. Men ekoute, nou di, fòk tout moun touche de sitiyasyon sa a. E fòk tout moun mete men pou wè ki sa n kapab fè pou moun sa yo ki ap viv nan Bwouklin, pou moun sa yo ki ap viv anpil lòt kote nan peyi a. Mesye, fè yon jan. M t ap tande kèk emisyon de nèg ki ap mande kichòy pou kapab ede popilasyon an se byen men eske nou konnen popilasyon nou vle ede a se moun sa yo ki plis nan nesesite janm te di nou emisyon sa lap divize an 3 tan se juste poun kapab mande moun yo moun ki aletranje yo yon ti kichòy pou moun sa yo nan site solèy kap peri mezanmi li pa nòmal nou sòm an 2021. pou moun kontinye ap viv konsa nan peyi dayiti premyè pati de sèt emisyon imaj e temwanyaj on va revenir pour boucler. Madam mesye bagay yo konplike nan bouklin. Men kote moun ap viv anba je otorite yo. Anba je nèg, chak senkan oubyen chak sizan, yo kouri vin fè desann nan geto yo, yo vin fè politik yo. Paske yo bezwen pouvwa, sa ki bezwen depite, sa ki bezwen senatè, sa ki bezwen majistra, sa ki bezwen prezidan, ben kou yo fin pran pouvwa, yo bliye ti malere yo, yo bliye ti malerèz yo. Fòk nou di la, nou ka yon dam, li fèt akouche, li gen 12 jou depi l akouche. Kidonk, bagay yo difisil pou li. Li nan yon dlo sal. Timoun, fon ti ranje kò nou. Fon ti ranje kò nou. Rantre, rantre, rantre pou m ka pèmèt moun yo wè dlo a. Vini cheri, vini, vini, vini. Vini chouchou. Pase isi. Kidonk, madam mesye men dlo a. Men dlo a, ban m wè pye nou. Ban m wè pye nou, ban m wè pye nou. Mezanmi, mezanmi, wou lala! Gade, gade, mezanmi, woo! Gade dlo pye l. Madam, mesye, la n ap gade. Men dlo a, men pa pòt la. La a, f'on ti avanse cheri. La a se kabann nan e sou kabann nan gen yon ti bebe. Ann gade byen, desann la, sòti la. Bagay yo konplike. Madmwazèl, ki sa w ta renmen? Si w ta mande yon kout men, se ki sa l t'ap ye? M ta renmen pou yo fè dlo a ale, pou l pa janm tounen. Ou ta renmen pou fè dlo ale pou pa janm tounen. Wi. Se ki jan ou rele? M rele Naïka. Naïka. Kidonk Naïka, ou pa ta bezwen kòm si yon moun ede ou avèk timoun sa a. Kot papa timoun nan? Papa l la. Papa l la. Dakò, mèsi bokou Naïka. Ben, madam, mesye, n ap retounen. Dlo a menm fredi li ba yo. Vwala, dlo a menm fredi li ba yo. La, n ap fè wonn kay la, madam mesye. Ou wè la, se wonn kay la n ap fè la. Ou wè? Kidonk la, dlo, dlo. N ap fè wonn kay la. E fòk nou di timoun yo ap avanse non gen moun sou kòl. Fòk nou di timoun yo tou yo mobilize paske menm yo menm tou yo gon ral bòl de jan yap viv. Yon bann timoun avèm la. Rete dèyè kamera timoun. Dèyè kamera. Koman nou ye? Yo avèk timoun mwen paka pran imaj yo avèk timoun nan. Medam mesye ann gade yon kay la koman dlo a anvayi kay la bagay yo difisil wi bagay yo difisil nan moun viv. Sa genyen 2 mwa depi moun yo ap viv konsa. 2 mwa depi moun yo ap viv konsa. Dlo anvayi kay la. 2 mwa. Nap gade sa a, se kabann kote moun yo ap dòmi. Kabann kote moun yo ap dòmi. Men dlo. An nou gade. Se gen problem wi mezanmi, gen problem. Bagay yo difisil. Bagay yo difisil. Men kote moun yo ap domi. Men kote moun yo ap domi. La yo kouche la sou kabann sa. Yap domi lè yo leve yo met pye yo nan dlo sal la dlo santi a ki kale bèt ki kale sansi kap pike yo kap bwè san yo. Kounya pou nou pase fèt la nan dlo sa. Dlo a mèt ale avè l. Mezi w. O! Mil dola e pa mil timoun pou voye lekòl, pou bay. Plis lekòl ankò pou peye. Kote m jwenn kòb? M pa gen kòb. Lam a prete. Otorite yo wè dlo a, yap voye yon bagay yon traktè vin ranje la pou nou men m pap kite kay mwen an pou m al anfème gwo kòb mil dola. Mwen renmen krèy ti moun sa yo genyen la. Krèy ti moun sa yo. Sik ti moun m genyen wi. Krèy pitit ou genyen? Sik tifi m genyen. Esim ka al bay moun mil dola kote de mil dola pou si mwa kote mil. Ti moun sa yo kote ou voye yo lekol. Kote e yon sel wi kal lekol pi gran wi apre tout pi piti yo e la wi bon neg dèmi pa vle moun pase yap bay moun baton. Kote m pa menm gen kò pou m pran baton menm. Gade kò m, m ka pran baton nan men vakabon. Nèg mavel nan yon ti dlo l ap vann, bon lè l pati, ou tande l di w nèg dèyè mi bloke e tounen l tounen. Nou p ap viv menm, gade yon dlo. Gade yon ti bebe m gen apèn 1 an, nan dlo al benyen. Vin pale pitit, vin pale. Manman cheri, fon ti pale avè m sou dlo sa a. Kòman w menm? Etanke granmoun. Yon ansyen. Yon ansyen moun nan zòn nan. Mwen menm m pa bon menm pitit mwen. M pa bon. Ou wè dlo a lè m rete li banm pouse tankou se yon pitit m pral pouse. Tèlman dlo a pa bon pou mwen. Ou wè. Tèlman ou wè m pa gen kòb se kay moun m fè a desant. M kite kay la. M gen bagay mwen nan kay la fèmen anndan a bagay yo. Pa gen kriz didwa wi iska tiye a. Kòy la pase. Wi. Wi. Kiyès kiyès. Iska tiye. Kiyès yo tiye a? Pitit gason. Pitit ou? Wi. Sa gen konbyen tan? Li gen 1 an. 1 an? 1 an. Ok. Li gen 1 an, 9 mas la. Wi li gen 1 an wi. Non 3 mas, 3 mas sa pral vini apre l fè 2 zan. Menm nan antèman moun pa ka pase pou al dèmi, pou al, pou al tankou lè ou pral nan antèman depi ou pase yo bat ou. Moun dlo nan dèyè w, timoun pou voye lekòl, nèg kap ba w senkann goud la lèl vini yo anfle je l, sal pote a pou achte konprime pou bal bwè. Pito moun mouri nan peyi a wi oh oh. Pito moun mouri ou fini, pa gen lopital. Gade yon dlo wi t mete m konsa. Tèlman dlo a jwenn a fredi lèm maten lèm leve pou m peye timoun yo, pou map pote yo sou do. Pou map pote yo sou do. Madam mesye gen pwoblèm gen pwoblèm gen pwoblèm ba yo konplike. Pa foure l nan dlo a mouche. Bagay yo konplike anndan Bouklin. N ap gade la a dlo yo ki vin ak lwa ki vin ak tout fatra kot anpil debri. Menm lèw ta yon bandi kap tire bal maten midi e swa men lèw gade imaj sa yo kisaw di tèt ou? Sa vin fè m konprann ke menm lè gen anpil moun ki ap di ke Barbecue se blofè, men franchman genyen yon kote nan batay li di l ap mennen an ki evidan e ki enpòtan lè li antre nan lojik pou montre kòman moun yo ap viv pou kapab atire atansyon Leta. pou kapab atire atansyon kominote entènasyonal la, pou kapab atire atansyon dyaspora a. Mezanmi, si nou pa fè yon kichòy pou moun sa yo, yo p ap ka viv. Genyen nan moun sa yo ki bezwen senk mil pyas pou al lwe yon ti kay kote pa gen dlo, kote yo pa p patoje nan. Dlo sa a, yo pa ka jwenn li. Gen moun ki pa ka viv anba a ankò. Gen moun ki bezwen yon dola ameriken pou l pase yon jounen, li pa ka jwenn li. Se grav wi mezanmi! Se grav sa nou gade la yo. Antouka, n ap tounen anpe plita pou dezyèm pati. Emisyon sa a ki konsakre nan zòn Bwouklin kote moun yo ap viv e jan moun yo ap viv la, chen pa viv konsa ekskize mwa lekspresyon men bèt an jeneral pa viv konsa.